Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se 30 tièm jou nan mwa mas lan pou ane 2023 nap di tout moun byenvini sou chanèl yo renmen anpil lan chanèl kap bay enfòmasyon 24 è sur 24 e 7 jou sur 7 alò se parti. Gen yon tweet la de notre ami confrère Luckson Sainvil ki di selon Miami Herald gang Ayiti yo itilize drone pou lokalize yon moun avan yo kidnape l. Daprè medya Florid la, bandi yo vin pi sofistike epi itilize tout mwayen teknolojik. M pa fin konprann tweet la non Luckson, li pa fasil, li pi fasil pou yo pran yon moun nan machin senp olye yon bèl machin. M pa fin twò konprann. Sa ki parèt kòm enfòmasyon nan tweet lan, se ke gang yo itilize dwòn pou kapab repere e pwa yo, pou yo kidnape. Eske sa nouvo? Eske sa etone ou menm ki ap tande sa kòm kwa gang yo itilize dwòn pou kapab pase alaksyon pou kidnape moun? Non! Men fò m di nou byen, gen yon grenn moun ki vini, ki chanje sistèm gang nan nan peyi Dayiti. Son non izo vilaj de Dye. Konprann byen wi. Se sèl chèf de gang ki li menm genyen tout lojistik pou kapab fonksyone. Pa egzanp, si on nèg ou konn gen chans antre nan vilaj de Dye. Wap wè ke Izo plase kamera pou l kapab gen kontwòl si yon moun ap antre anndan. Wap wè Izo gen plizyè dronn. Outre ke dronn sa yo kapab sèvi pou fè travay videyo tou sa patati patata, men sa ede yo tou lè yo ap fè videyo, bagay mizik pou kapab fè priz de vi rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan. Donk mwen menm sa pa etone m par le senple fè ke m tande oo nèg yo itilize dron pou kapab fonksyone. Dayè fò m di nou ke nan plizyè batay ki konn fèt nan Matisan Izo konn voye dron li anlè. Izo konn voye dron li anlè pou l kapab wè kòman enmi an ap deplwaye. Men kòm kounye a gon lapè ki fèt sou Matisan pa gen batay ankò On nèg ou gen dwa pa gen chans wè imaj sa yo, men lè y ap goumen avèk advèsè, aparaman dron sa yo konn anlè pou yo kapab gen kontwòl lòt moun yo. Bon, antouka sa se pa nouvo. M desi. Mwen desi lè m ap gade Ariel. Mwen desi pou m gade m wè yon ti granmoun nan laj sa, 74 pral 75 an byensi. e ki ap tatonnen. Ou konprann? L ap tatonnen. E se sa k fè m di nou ke gon seri de moun la a, m pral lakay yo. M prale m ap mande yo viza. Yo pa vle, mèsi bokou. Paske sa pa enterese m. Oke? Sa pa enterese m. Sa kapab rive, m ka ale la a Sendomeng, menm lè s on peyi m pa renmen tou, Men kòm li pi pre, m gen dwa fè 2 jou epi m vin lakay mwen. E sa k fè m di yon nèg, kèlkeswa nèg ki vle pèsekite m nan peyi m nan, m ap kanpe goumen avè w. Ou konprann? Ban m di nou yon bagay mesye, nou pa wè Ariel wont? M pral fè nou part de yon enfòmasyon kote ke Ariel oblije fè bak sou... annonce annonce était fait comme quoi la meilleure elle à à l'action. D'après un tweet de Radio Télé Métronome, le PM Ariel Henry semble avoir abandonné son intention de faire travailler en commun accord l'armée et la PNH. Selon ce qu'a confié l'entourage du PM à Métronome, Ariel Henry a pris cette décision parce que certains pays dit amis d'Haïti ne voient pas de bon oeil une telle disposition. Pour l'heure, le PM semble s'appuyer sur la CNDDR en vue de convaincre les gangs de déposer les armes, nous a confié notre contact. Bon, tenez non. Hum, la met e continue à marquer pas sous place. Ariel Henry fait annonce comme quoi Lame a li menm li pral pase a laksyon. Ay monchè o! Men kounya kòm peyizan m yo rale zòrèy Ariel Henry, li pa kapab mete lame a bò kote lapolis ankò. Se la pou konprann nan wi. Ti sa nou genyen an pou n ta kapab batay avèk li, Yo fè apèl avè l, ou wè entènasyonal la di non. Ki entansyon nou? Etazini, ki entansyon w menm? Joe Biden, ki entansyon w? Justin Trudeau, ki entansyon nou? Sa nou vle fè avèk Ayiti sa a? Ban m di nou, nan konplo n ap fè a, pou yo mache lakay chak grenn Ayisyen, pou yo boule kay yo, pou yo touye yo, pou yo vide yo atè, m p ap ba n manti, moun nou anplwaye pou kapab fè. Job sa a, fòm di nou byen ke mwen pap mouri pou kont mwen tande, map kanpe batay avè yo, lè yo vini pou yo fè sa yap fè a, ebyen nap mouri ansanm. Konprann? Nap mouri ansanm. Banm di nou yon bagay, m santi nou mechan anpil, nou sadik. Epi banm di nou yon bagay, kelkeswa moun ki nan peyi Etazini ki pral relem kap dim oo m twò sadik anvè nèg sa yo, se mwen k pou pale. Se mwen k pou pale paske m pa gen enterè m. Nan yo. Ou konprann? Fòk mwen pale avèk yo. Arete ipokrizi a. Paske pa ka gon emoraji konsa. Pou malad la bay san konsa. Epi nou menm nou la se kout kouto nou kontinye ap ba li. Se pa serye. Se pa serye. Sa li atò banm di non. Nou pa janm gen dirijan ki moute ak pwòp kouraj yo. Sa li atò, tout moun ki la yo se de moun kòmsi kominote entènasyonal la mete. Hein? Kit ou pran Michel Martelly, ou pase pran Jovenel Moïse, entènasyonal la k mete. Ou pase pran Ariel Henry, se menm yo menm nan ki mete yo. Epi jounen jodi a la, nèg y ap fè grimas. Ban m di nou yon bagay mwen, m se sa k fè m di nou, viv repibliken. Repibliken an, li pa ka fè anyen pou ou men li pa tounen ou nan betiz. Li pa fè ou fè grimas. Yon nèg tankou Tchobou Bèlkanpe li di w li menm li pa ka fè anyen. Li pa gen peyi ki ouvè pou moun. Bon Biden li menm li vini li fon lòt bagay. Ok mèsi Biden. Men banm di nou bagay mesye. Fò nou will. Se pa serye sa. Ou pa kap fon peyi sa. Nèg la fè apèl a moun ki ka o mwen kanpe goumen a bandi. Ou di non ou pa nan lojik sa. Epi kounya la machin aryè. Epi sa w tande a la menm bagay la. Gang ap frape, gang ap pote boure sou moun. Bèbè banm di nou yon bagay kounya la bon banm di w si tout ayisyen bandi ke tout ayisyen bandi nou fini kounya nou pral federe tout gang epi kounya nou bay peyi a yon lòt tray osi senple ke sa mwen m gon grenn pwoblèm m gen avèk tout gang nan peyi a tout gang isit se bay pwèl pete yap regle kòmsi kidnape ti malere yo pa janm konprann kòmsi ti malere a se manman yo se papa yo se moun ki sòti nan menm klas avè yo ou konprann le jou nèg yo federe e yo konnen ke y ap fè pèp la yon kado, jou sa wa wè sa k pral pase. Wa wè sa k pral pase. Mwen menm si yo mèt konnen m, lè m al mande yo viza, yo pa bay viza. Fèk ki gade yo. Kiyès moun ki ka anpeche m viv Pòtoprens? Bandi sèlman k ap fèmen peyi a. Apre sa, èske blan ka di m pa ka ret Pòtoprens? M ret lakay mwen? Ban m di nou yon bagay, valè moun ki nan peyi yo, moun yo pa rete nan peyi yo. Bon, Vladimir Poutine, li, li è le prezidan ris. Èske l al Etazini? Li pa lakay li, li pa rete lakay li. A men sa ka rive mwen menm tou m rete lakay mwen. Men m di w sa fè m mal. Men sa fè m plis mal se paske gon pakèt enbesil, ou wè jodi a m fache, k ap di m se gang. Paske mwen menm m se youn nan moun ki ta toujou swete pou peyi sa fonksyone, pou tout moun kapab viv libelibè nan peyi sa. Ou konprann? La suite de l'actualité et on va revenir pou boukle. Mesye m salye nou prezans nou la mwen byen kontan avè nou nou fè yon konsta ke an Haïti aktyèlman chak zòn moun yo ap plede kouri kite zòn yo yon lè se te kwadèboukè On lòt lè se te Gran Ravin, se te Site Solèy, on lè se te Pènye, on jou se te Laboul, Tomasen, se te Kafoufèy, a la fen nou pa konn kote moun yo prale. Et le constat que nous avons fait, Se ke nou pa wè prezans leta. Chak fwa moun yo ap kite zòn yo, leta a pa janm prezan. Ansanm de, ansanm òganizasyon sa yo avèk ansanm sitwayen sa ki siyen nòt la, nou pran yon desizyon, nou di popilasyon yo pa kouri kite zòn ou ba yon gwoup de moun, paske se pa ou ki koz ke yo ap fè sa yo fè a. Pa gen posiblite pou l manje m pa bezwen di w si l ka achte zam sa. Sa vle di zam sa soti kèlke pa. Konsta sa mande fòk popilasyon an fè rezistans avèk gwoup de moun sa k ap vin retire yo lakay yo. Fò yo fè rezistans e fò yo goumen pou yo rete. Nou pa gen pwoblèm ak kèlkeswa moun nan. Bandi yo dwe rezoud pwoblèm yo avèk moun ki ba yo zam. Men lese popilasyon an trankil. Moun yo ap kouri pou pou yo pa mouri. Dènyèman, gen moun k ap kouri pou yo pa mouri, se pandan y ap kouri yo mouri. Pa egzanp, nan nan nan Route de Frè a, yo brile yo brile 9 moun pandan ke moun yo pa bay okenn rezistans, okenn rezistans yo mouri. Donk aktyèlman, fò popilasyon an rete lakay li, goumen kont sa k ap fè l pè a, li pa pral nan kont avè bandi, al di bandi ou se bandi, al di, men li gen dwa pou l pwoteje madanm ni, pitit ni, fanmiy ni. E n ap travay pou nou ede lapolis la pou gen yon wo komisyon, yon wo eta majò de sekirite pou mete kèlke moun ansanm a lapolis la, se sa n ap eseye fè. Men nou pa konnen si y ap dakò avèk pwopozisyon nou, piske nou wè yo inegzistan, men n ap eseye ede. Men, sa ki pi grav la, se lefè ke Leta pa prezan. E nou di absans de leta sa eske se pa yon absans konplis? E se pa mank de fòs paske leta est detenteur de toutes les forces eske se pa une mauvaise politique ki pèmèt ke ki mete nou la jodi a? Si se te mwayen pa gen okenn gè Etazini tap pèdi menm. Lè yo te rive o Vietnam, lè yo te rive o Vietnam yo te gen 50 fwa fòs ke Vietnamyen yo. Men se taktik, teknik ki te pèmèt ke yo menm yo te mouri. Ou pa ka lakay ou pou moun deside san w pa gen anyen avè l, san w pa gen oken pwoblèm pou l deside mete w deyò. Donk fò w ba l rezistans. Pa kouri paske w konnen w pral mouri, paske kote w prale a e mouri w pral mouri tou. E dabò kounye a la kote w prale, lè tout peyi a ap kouri youn pral rankontre lòt epi pa gen kote yo prale ankò, ou pa ka pase al Okap, ou pa ka pase al Okay, ou pa ka pase al Jeremi, ou pa ka pase al nan Nòdès, Ou pa ka pase al nan fwontyè paske nou sentire avèk de gang. Donk fòk nou rete lakay nou pou nou goumen. Bandi yo, fò yo al aprann goumen a moun ki ba yo zam nan, a moun ki mete yo nan kondisyon non retou sa. Apati de ki konsta? Se paske nou konprann ke il pare ke gen manke volonte. Donk si nou pran yon gwoup de moun nou mete ansanm ki kapab pèmèt ba yon anpe de fòs, ki ka reprezante sosyete sivil la e ki kapab pèmèt ke si gen yon desizyon ka pran pou pa di dwazimen ap leve kont lapolis, dwazimen leve kont lame, donk nou mete de moun anndan pou pèmèt ke sa fèt. Misyon an se ede lapolis la e lame a pran desizyon kil fo pou konbat banditis patou dan le peyi. Atravè ki mwayen? Atravè ki mwayen yo pral travay paske yo mete. You youn nan moun ki pral nan wo eta majò sa se chèf lapolis la, lòt la se chèf lame a e 3 lòt moun ki pral travay ansanm avè yo, tout sa yap fè nap fèl ansanm pou nou jwenn yon solisyon, mwayen yap gen an se la se leta ki pou bayo l, se leta ki gen mwayen an. Se sak fè wap wè gen de moun anndan sosyete sivil la tou ki kòmanse chache mwayen malgre yo poko jwenn avè nou men se de bòn se se une bonne guerre pou nou kapab gade men sosyete a lage kòm Dènye se pou kont. M pral ban nou egzanp byen senp. Gen de moun nou, nou anrejistre prè de 400 moun nan de prizon ki gen tan pije pèn yo, gon w nèg ki gen, ki te, ki te kondane pou 15 an, li gen tan gen 25 an. Li gen 15 an wi depi pèn li fin pije. Epi l gen, gen tan gen 25 an lan prizon san pèsonn moun pa di. Gen youn ki rele Samuel Saladin Ki dan ki se moun nan nip an savon li nan prizon yo di yo bezwen cha blende machin blende pou travèsel sa pap janm jwenn pou yo pèdi yo nan prizon donk gon sòt de konplisite pou fè du mal o pèp ayisyen ke leta manifèsteman fè sa donk lòt semèn nou pral prezante la yon gwoup de prizonye k fin pije pèn yo epi k pa janm lage akoz ke leta bliye yo nan prizon. Se enjistis sa a ki koz ke nou rive nan nivo de kriz ke nou ye la jodi a. E si pa gen moun ki denonse l, nou tout ki la gen pou n tonbe anba sa a ou wè kap pase a la. Paske son mechanste l ye. Yon sosyete pa ka mache avèk fòm de mechanste sa a. Epi lè w pale, yo di w se enmi, o ya touye w ya fè tout bagay. Pa gen pwoblèm mou tiye yon moun. Pèsonn moun pap bouche tou lòt moun. Nou ka toujou fè sa nou vle. Men na nap toujou jwenn moun ki kanpe ki di nou verite ki di ke sa peyi pa fonksyone konsa. Sou ki baz yo kenbe moun sa yo nan prizon? Ki sa yo bay? Ki pretèks? Gen moun ki pa ka peye, gen moun leta pa prè, m pral ba w egzanp. Gen gen plizyè polisye pa ka al travay kwadèboukè lan lan lan prizon kwadèboukè paske yo pa gon fougon de transpò de twoup pou mennen yo. Paske polisye a santi vi l leze, si l ap pase, bandi ka pran l nan Kwadèboukè. Men poukisa yo pa mete yon machin blende pou pran yo, transpò de twoup, pou pran yo don pwen al mete yo nan prizon an? Poukisa yo pa gen yon fougon avèk yon machin blende kap pran 2 moun mennen yo lan tribinal yo se paske se pa sèlman se pa sèlman kwadèboukè non men nou pale de kwadèboukè paske jan minis m pa konnen se minis jistis jan madanm nan rele a li di ke gen 2 zòn pèdi anndan peyi a m pa kwè gen 2 zòn pèdi men gen 2 zòn abandone pa 2 bandi. Donk moun sa yo lapolis paka mennen yo nan tribinal sou pretèks sa yo bay? Sou pretèks sa. E tandi ke lapolis la jwenn machin blende pou l bay 2 moun woule. Menm menaj moun gen machin blende. Alon peyi papa. Pou entènasyonal la, si n ap tann entènasyonal nou fèk kòmanse tann li paske entènasyonal la se woule m debò l ye. Se enterè l sèlman l chache. Ou pa wè lè l bezwen met moun nan pouvwa? Li pa di se ayisyen pou regle bagay yo. Lè li gade li fè yon tweet, li mete Ariel Henry. Li di, si w pa mete Michel Joseph Martelly o pouvwa map sanksyone madanm ou, pitit ou, tout moun ki nan inivèsite. Ou wè lè sa l pat di w ke se ayisyen pou rezoud pwoblèm li. Men lè pou l ede w konbat ensekirite ki nan enterè popilasyon an, li di w se ayisyen. Donk kominote entènasyonal sa se ipokrit, se woule m debò, se raketè. Se vòlè yo ye menm jan a madam lalim kite vin la kite di e lè lè lè lè lè lè bandi yo fè asosiyasyon federe e li bon donk se sa yo vin mete lan peyi nou paske yo pa janm bliye istwa nou kòm pèp kite kraze youn nan pi gwo ekonomi mechan ki tap fèt sou do moun kòm esklavaj. Wi men yo ka voye Moun vin vòlò afè nou lan peyi a jan sa te fèt an 1914 te antre la bank nou vin pran lò vin vòlè yo ka voye an an 2004 lè peyi a te mye ke jan li an 2004 peyi a te 15 fwa mye ke jan nou ye a la Men yo te ka voye moun vin leve prezidan Aristide. Men kounya, nan sa nou ye a la, yo pap voye moun. Lè sa a, nou menm kòm jèn, pase nou menm pi gran pase nou, nou pa konnen si n te la, men sa m te wè a, ou wè se pure ipokrizi e konplo contre le peuple haïtien. Nou bay konferans sa jodi a devan lokal premye minis lan. Nou menm SDDPH, jodi a 29 mas, sa fè 36 an depi yo ban nou yon konstitisyon. E konstitisyon sa a dote nou menm kòm moun andikape dwa. Nou gen dwa pou nou revandike, Nou gen dwa pou n mande sa nou pa genyen e sa nou poko jwenn, e konstitisyon k ban nou tout tip de dwa sa. Jodi a nou vin devan kay premye minis lan paske nou remake premye minis lan sanble l bliye si gen moun andikape an Ayiti. E lè n ap gade byen nou wè premye minis lan fè dè pwomès avèk moun andikape. Lè n ap gade nou menm antanke andikape nou wè tout sa k ap fèt anndan peyi a nou pa jwenn anyen. Nou di ke nou menm andikape yo, pwogram Biden pa pou nou. Pwogram pa nou se Ministè Afè Sosyal, se CAS, se Biwo Sekretèri Deta, paske nou pa gen bwa pou n pati. Nou pa gen fòs pou n pati, paske Leta peyi nou pa ranfòse kapasite nou pou n ka reyabilite tèt nou nan nenpòt peyi ke n ale. Se la ou kite pou nou se la nou ka viv. Dèske se la nou ka viv, nou di tout enstans ki konsène nou yo. Jodi a nou vin jwenn Doktè Ariel Henry pou n pale ansanm avè l antanke doktè, antanke premye minis peyi a, pou n di Doktè Ariel Henry, nou menm moun andikape yo, nou reprezante prè de 10 pousan popilasyon an, nou genyen yon pakèt enstans ki la pou sèvi nou, tankou biwo sekretèri deta a, Tankou CAS, nou vin la a pou n pale a Doktè Ariel Henry pou n di sa yo fò l ranfòse kapasite yo pou nou. Dezyèmman, fò CAS rive stab, fò CAS soti nan politik pou l rete tekniko e sosyal. Nou menm, se sa k fè SDDPH, nou la a tè a, nou nan lari a jounen jodi a, n ap mande jistis, Pou tout moun andikape. E sa k fè ou wè tout ekip la la a, mete yo danble pou n vin pale ansanm avèk Doktè Ariel Henry, kote nou pote yon lèt ouvèt pou li, pou n di anndan lèt sa a, se sa nou menm, nou ekri l e tout sa nou mande yo anndan lèt la, nou ta renmen jwenn yo rapid rapid e prese prese. Se le fèt ke nou an yon konstitisyon. ki mete tout pwovizyon ki genyen pou moun viv, e y konpri moun andikape, men malerezman dirijan peyi nou yo, ebyen yo pa fokis sou kesyon konstitisyon, e konstitisyon an se yon konstitisyon ki kache nan tiwa, konstitisyon an. Li mete manje twa fwa pa jou pou nou, enben n ap manje yon fwa pa fwa, pase yo pa pran nou pou moun antanke andikape. Jodi a nou vin kot Doktè Ariel Henry, nou vin di l ke nou menm nou se moun tankou tout moun, pwogram Biden pa pou nou, nou menm pwogram pa nou se bon jan entegrasyon, bon jan travay sou tout fòm pou moun andikape. Nou reklame kota 2 pou san nou an, fòk nou jwenn li kankou tout moun. Nou di nou menm, sa nou bezwen pou nou viv, se bon jan travay, se bon jan edikasyon, bon jan anviwònman ki pwòp. Malerezman m ap gade kote Rosemon Pradel kòm minis, mezanmi m ap gade w Pòtoprens. Si yon lapli tonbe, tout Pòtoprens lan pèdi, tout moun pèdi pase tout kanal yo, tout bouche. Epi konstitisyon an di fòk nou viv nan yon anviwònman ki sen, ki pwòp. E poutèt sa, prese prese, mwen di pou Fusion rale zòrèy Osmond Pradel pou l wè kòman l ka fè yon kout bale anndan peyi a, pase pou pak la, pou moun yo ka defann yo. Mezanmi si yon siklòn rive la, l p ap bon pou nou. Ebyen nan menm optik sa, jodi a nou la, nou vin depoze dokiman sa kay mesye Ariel Henry pou l pran angajman moun andikape yo, pase n se moun kankou tout moun, epi nou mande bon jan sekirite nan peyi a pou n ka mache, sekirite pou ti machann yo, pou andikape yo. Nou se moun menm jan a tout moun, lavi a di nan kò nou, n pa wè si pou n moute, n pa wè si pou n desann. Grangou nan vant lan di n pa ka peye lekòl pou timoun, nou pa ka peye kay. N ap rele pou Ariel ba nou sekou! Sekou nap mande e pou sa jodi a nou pran lari la pou nou vin revandike dwa nou kòm andikape paske lavi a di pou nou anpil. Jodi a se 29 mas 2023 nou menm SZDPH SZDPH nou devan primati pou n di p nan 36 zièm anivèsè konstitisyon an nou wè gen yon gwoup de moun an Ayiti ki pa janm lib nou menm andikape nou pa janm lib. E paske sa k fè nou pa lib. Nou genyen nan atik 32 alineya 8 la ki di leta garanti nou e tout andikape moun k ap viv a bezwen spesyo. Li gen yon pakèt pwovizyon legal ki nan konstitisyon sa a. Men nou menm nou pa janm jwi yo vrèman vre. Nou wè se chwal k ap galonnen. Chodyè a moute sou non nou men l pa janm desann sou non nou. Men nou menm fwa sa andikape yo di. Depi chodyè ap plede monte sou non nou, li pa desann sou non nou, n ap chavire chodyè a pou tout moun ka pèdi. Se sa k fè nou vin devan Primati, nou vin mande ranfòseman kapasite biwo k ap bay andikape yo sèvis, paske nou pa jwenn sèvis. Se sa ki fè jodi 29 mas sa a, pandan 36 zyèm anivèsè konstitisyon an, nou vin mande. Pou yo dwa nou respekte aplikasyon lwa yo paske nou wè lwa yo pa respekte yo rete nan tiwa se sak fè nou vini la paske gen lontan nap voye lèt bay doktè Ariel Henry nou wè yo pa janm bal lèt yo si nou wè nou pa jwenn oken repons se paske yo pa bal lèt yo nou menm jodi a nou di nap vin devan primati pou nou potel bali. Antouka merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!